Ok Pèp la kaporal la li pral pote yon ti konsèy pou nou e kaporal la pito pral fè nou eklèsi nou sou kèk ti bagay pou moun kap mande kap di yon prann yo pa tande yon prann nèg gran avin nan batay ti lapli pa lan batay izo pa lan batay m panse nou ka wè klè Jis map salye nou tout tou kap ki pral tande ki pral tande odyo a tou m ta renmen nou pran nou prete atansyon nou pou nou tande sa m pral di nou an map di nou byen jounen jodi a se yon fè nòmal pou popilasyon pran lari paske nou rive nan yon sitiyasyon ou konprann peyi a di peyi a epa di l di ankò si m ta jwenn yon moun jounen jodi a ki fè n kado mil goud Menm ke mil goud sa l ban nou an e venn senk goud li ban nou an pan son moun ki zanmi nou anpil ki renmen nou anpil m ap di nou yon grenn bagay n ap di ti lapli pa antre nan batay pèp pou m byen di nou batay pèp la nou nou echwe l jis son batay nou mete kòm si l yon mwayen estrateji m ap di nou reflechi byen pou wè lè m ap gade pi fò Guito ki tap tuye moun pou Jovenel ki tap detui pèp la jounen jodi sa e menm Guito sa ki kanpe nan kan pèp kounye a nou di nou pann nou vle pou m antre nan batay konsa sa vle di ke jounen jodi pèp la gen premye jou l pran lari. Nèg geto pot nèg geto potko janm mobilize pou te te pou te ede pèp la batay lè nou voye je wè batay pèp la pran batay pèp la gon direksyon ap fè yo mete yon estrateji kanpe sou pye nèg yo mete nèg jenèf yo lan lari pou vin devye pou vin devye mouvman pèp la. Kilò nèg Jenèf te nan avantay pèp konsa? Kilò nèg Jenèf te bon pou pèp konsa? Gen lè nou bliye. Pèp sa a anvan nou pa gen memwa non. M panse kòm nou son pèp ki zonbifye, nou son pèp ki bliye pwòp tèt nou. Ban m di nou yon grenn bagay. Si nèg geto ta fè yon batay, grenn batay nèg geto ta fè, Nèg ki di yo anprann yo kanpe lan non Jenèf pou yo pale lan non Jenèf. Li te pa ta yon big deal pou yo ta rele ti lapli rele izo mesye ann chaje fisil nou zepòl jan nou wè batay la pral ye la a fòk nou menm nou ka fè batay paske nèg a zam pa fè pa fè teyat men ki direksyon nou ka pran men ki direksyon nou ka pran nou ka pataje ide antre nou Nou chak vin a yon bagay sak bon an nou prann nou menm kòm ti nèg geto nou di nou pap goumen antre nou ankò nou pap kite vye politisyen sa yo vin divize nou jous mesye li lè pou nou met tèt nou ansanm jan peyi sa ap dewoule la li pa bon pou nou youn paske nou pa gen nou se ayisyen peyi a e peyi nou li ye jous fòk nou ka konprann fòk nou ka pran pozisyon. Pou nou ede pèp la fè rès batay la. Si nou voye je nou wè anprann, y ap touye pèp la, y ap fè masak sou pèp la, nou menm nèg a zam nou ye, se lan mas pèp la nou soti, n ap soti tèt nou deyò tou. Swa nou mouri oubyen nou viv oubyen peyi a delivre. M panse batay sa l t ap ye. Jounen jodi a anprann, menm ekip nèg yo chwazi pran pran pozisyon yo. Se yo menm kounye a jounen jodi a nèg ki pat vle ki pat vle wè manifestasyon ki tap detui moun nan manifestasyon pwòp nèg ki te anprann enpeche manifestasyon pase nan matisan se yo t gen aksè pou yo fè manifestasyon menm yo menm jounen jodi a lan mitan pèp la nou di Batay pou nou di pou ti lapli antre nan batay pèp. Nou pa wè yo echwe batay pèp la. Delò pat tande deklarasyon Ariel la. Se jous Ariel fè nèg li yo soti. Li fè nèg li yo soti. Kounya pou l ka lè l fin fè nèg li yo soti wè l vini l sal tou. Se nèg a zam. Yo mete yon mwayen estrateji kanpe, konprann pou yo fini a pèp la. E pèp la toujou stil kanpe dèyè barikad li. M renmen sa. Men jounen jodi a tou gon pakèt nèg toujou konprann ki di yo se politisyen k ap pran kòb lan men Ariel pou envite pèp la fè dechoukay. Gwo pakèt moun nan anprann ki sektè ki anndan politik la kap pran kòb lan men Ariel pou anprann oryante pèp la kote anprann li pa sipoze rive kounye a jounen jodi a tout kote pou pèp la ta rive pandan l nève pandan yo vin moute gaz la pèp la nève tout kote pou pèp la ta rive pou yo ta wè anprann pèp la anprann nève vre nèg yo anprann ap bay pèp la direksyon kounye a sa vle di ke pou yo echwe pèp la nan batay. Popilasyon an pa wè sa. Chans pou mwen tou anprann, kòm batay la toujou ap kontinye, pèp la toujou ret kanpe solidè. Sa vle di kou a anprann poko poko pase. Lè nou voye je nou nou wè yon peyi pa gen travay, pa gen aktivite, sa vle di ke tout bagay. ap degringole lan peyi, e tou yon nèg parèt, li moute yon gaz lan eta sa, kounya la, pandan pa gen travay, yon chofè pote pral pran mil goud lan men yon moun pou yon kous, kote moun sa pral fè kòb sa? E tou sa yo pa yon kidnapin yo ye lan peyi a tou? E tou nap pale kidnapè mal, nap pale kidnape mal, e tou gon pakèt nèg ki di yo pa lan kidnapin, yo pa lan seke, yo pa lan dechoukay, jounen jodi a, kman nou wè bagay yo, yo menm? kap fè dechoukay kounya la epi tou nou dim antre nan batay pèp pandan ou pran nèg kap mete estrateji pou yo echwe pèp la e pèp la poko janm gon moun ki vrèman solidè avèl nan batay lap fè a si popilasyon an kòmsi nap fon batay. M panse yo fè nou kounya la yo mete yon estrateji yo fè nou bloke pwòp tèt nou nèg yo toujou ap fonksyone le gran boujwa toujou ap fonksyone n ap fè batay nou bay pèp la yon direksyon nou kite tout tè tout espas vid nèg yo al se nonmen n jan yo vle. Nèg yo pase al anbasad yo, yo vwayaje jan yo vle. Nèg yo sot lakay yo jan yo vle, jan yo vle. Etou nou menm nou di nap fè batay pèp. Jounen jodi a, kòm yo di yo vin parèt lan batay, yo vin mete yon pakèt nèg enfiltre lan batay pèp la. Pou yo ka di, pou yo ka di e nèg a zam. Poukisa jounen jodi a tou, nou menm pèp la. Nou di kap ede pèp la batay. Nou di nou se lidè politik. Poukisa nou pa fon ta de pankad nou bay popilasyon an an anglè, an fransè. Nal mobilize popilasyon tout anbasad yo, tout devan ka Ariel. Poukisa nou pa fèl konsa. Nan fè popilasyon an bloke twòp pwòp tèt li. Nou fè popilasyon ap soufri ap wòp tèt li, ti madan sa a pa ka fonksyone, nou lòk, nou lòk, nou lòk, epi tou kote chak kote pou n al lòk yo nou pa janm al lòk, epi tou anprann nou bay pèp la yon direksyon kote pou li chwi. Men nou politisyen ayisyen, nou twò frajil wi, nou twò frajil, nou pa gen kè, nou pa gen nen. Jounen jodi a, tout nèg ki di yo lan yo lan enterè pèp. Nou menm ki tap goumen anprann ap Jovenel. Poukisa lè Jovenel te mouri nou te fè silans? Poukisa nou pat tou fon sèl kout kle a peyi lan peyi a? Jovenel mouri, nou fè silans, nou rete nap gade. Epi tou anpwen papa nou l te ye. Nou te konn ap tiye pou n pou li maten midi swa. Kounye a menm nou menm nan pandan Jovenel mouri nou rete n ap gade se menm pouvwa nou nou pa gen pwoblèm. Epi tou jounen jodi a nou di n n ap fè batay pèp. Nou t ap fè batay pèp konsa nou t ap tiye nou t ap tiye moun pou pouvwa. Kounye a jounen jodi a nou konn batay pèp te bon. Mesye banm di nou, nou twò ipokrizi e sak fè nou pap gon nou pap janm gon ayiti nou twò sousou e sak fè nou pap janm gon ayiti li lè poun chanje ipokrizi sa li lè poun kitel la hèn sa nou genyen an li lè poun chanje konpòtman nou sa vle di nou gon konpòtman ki yon prann ki raz anpil mwen menm. Ma gen zam lan menm jounen jodi a e nèg a zam mwen e poum wè pèp la ap fon batay poum di m pral foure kòm nan batay pèp la si ka m ta voye jem m ta wè sa vle di ke se masak yap fè sou pèp la pandan yap manifeste pandan grangou a di pandan mizè a di lan bouda yo Timoun pa ka al lekòl. Bon m tande yo di yon bann lekòl pa lwen pou ou fè. Kote yon moun pral jwenn kòb pou fè inifòm? Kote yon moun pral jwenn kòb pou peye lekòl sa? Epi tou, n ap di pou m antre nan batay pèp. Kouman m pral antre ladann nan? Yo di pou m bloke tou? M gen zam nan menm m lan bloke pou m lan bloke lari. Kote m gen tan pou bagay sa yo menm? Pa gen tan pou bagay sa yo non. Nou pa gen tan. Nou pa gentan wè bagay sa yo. Modèl politik sa yo nou pa fè l. Modèl politik ti visye, ti grangou sa yo nou pa fè l. Tout sa n ap fè kòmsi nou panse s on byen n ap fè pou peyi a, kòb sa yo n ap pran yo pral tounen yon pral yo pral tounen yon rigwaz pou nou. Kòb sa a n ap pran yo, yo pral tounen yon boul dife pou nou. Ou wè mwen menm? M pa wont a de nèg ki la pou denonse mafya. Menm tou, m deja konnen yon pakèt mafya k ap dirije peyi a, gen bagay ki pa konsène m. Bon lè l ap konsène m, e lè m wè gon moun ki vrèman kanpe, ki di yon prann l ap vin batay pou pèp. L ap vin sove pèp la. Lè sa a, l ap konsène m. Modèl politik sa yo n ap fè, politik pou enterè sa yo, dirantan nou pa chanje sistèm sa a, anfen, n ap toujou ret, n ap toujou ret zewo zewo, nou p ap janm fè menm de sou dis Nap toujou ret zero a plat. Jounen jodi a, pi fò moun m te wè k nan batay pèp yo, pi fò moun sa yo fè kou labou. Se kèk grenn ladan yo mwen k ap fè efò pou wè ki jan a ede pèp la anprann pouse batay la. Men pi devan yo pral echwe pi rèd. Paske se yon bagay serye vre. Nou pa vle pa vin antre nan batay pèp la an ipokrizi pou n di n ap fè batay pèp. Menm nou menm nou t ap detui pèp la, menm nou menm pa ka pre pèp la ankò. E manti n ap fè. Se sanblan n ap fè. Pa fè sa. Yo ba nou kòb, pandan nou wè mouvman pèp la pran, yo ba nou kòb pou n vin kraze mouvman pèp la. Men anojou nou poko ka devye pèp la. Mesi. Avè nèg avè nou menm nèg Genèf yo map pale menm avè nou map pale menm paske nou pa di map pase sou kote. Konprann? Jous jouska prezan pèp la kanpe solidè. Ou wè Ariel Henry bote l di w son pakèt lè nou lè yo fin fè sa pou nou fè a ou wè Ariel rantre bote byen rapid li fè konnen ou prann se nèg a zam ki tap manifeste ou prann ki tap kraze ki tap brize. Yo fè nou antre nan yon bagay ke nou pa rann kont se pwòp tèt nou nap fè abi. Mesye banm di nou yon grenn bagay. Map tou pale pou polisye yo tou menm. Mesye banm di nou yon grenn bagay. Polisye yo, m panse nou se menm klas. Pa gen anyen kap chanje. Sa vle di ke ou pa anyen pran. Pa gen lot moun kap mouri nan peyi a polisye neg geto polisye neg geto kot lot neg yo menm yap byen manje yap byen bwè vwayaje lè yo vle yo antre lè yo vle yo fè sa yo vle nou menm nou toujou prop res res toujou res rete ap detwi prop tet nou mas de polisye yo lè pou na chaje fizi nou zepol tou wi mpanse. Gen polisye a polisye ki pa zanmi ti toujou vle yon bann pou biflot sa yo pa bon sa vle di ke jounen jodi jounen jodi a mesye li lè pou nou wè klè paske se nou tout nèt Ofiramezi, se nou tout nèt anbann k ap toujou peye God Garcia. Se nou tout nèt k ap toujou ret stil viktim. Li lè li tan pou n di mesi. An n wè kisa anbann nou ka fè pou n met tèt ansanm, pou n pran direksyon, pou n di mesi, pou n di men sa nou vle pou peyi a. E pa rete. Chak direksyon patwon an ban nou, al voye bal, lè nou mouri, yo pap mande lòt bagay, cha blende, cha yap mande. Yo pap janm mande mò yo, yap mande cha yo. Lè nou mouri, nou pèdi pou de twou ji nou. Yo fè nou detwi pwòp tèt nou. Yo fè nou goumen a pwòp tèt nou. Yo fè nou pran manchèt ap koupe ponyèt nou. Nou voye je nou wè san n ap koule. Epitou nou pa janm wè sa. Tout nou blese l fè nou mal. Nou pa janm wè sa. N ap toujou ka kanpe jodi a pou n di, ti lapli pa bon, izo pa bon, sesi pa bon. Men, jounen jodi a, m panse l klè. Pou n pa ta ka wè ti politik sa k ap fèt la sou pèp la, sou do pèp la la. M panse nou ka wè politik sa k ap fèt sou do pèp la. M panse nou wè l. E pa dèske lajan, lajan enpòtan se vre, pa gen moun ki ka viv san lajan. Men, modèl lajan an pran n ap pran sou do pèp la la a, e pa anyen nou menm pwòp nou menm ankò pral viktim ladan l. Nou pwòp nou menm nou pral kriye. Nan menm ti kòb sa nap pran. Nap fè nou kriye san nap fè nou kriye matyè. Antouleke ti mesye je nèf yo Nou mal jwe Nou mal jwe Si nou tap fè yon bagay pou pèp la Nou tap mande pou tout geto ini Menm kòmsi m konn ipokrizi a nou genyen lakay nou kantmenm pi devan ankò menm nou menm ankò nou ta pral kraze l. Menm panse, menm mouvman nou te fè pou Jovenel la, lè m t ap kanpe Jenèf e m te bay sipò m. Lè m voye je m, m wè nou gen e move, gen move dirijan e gen move nèg tou anndan Jenèf tou ki pa t janm dakò anprann pou mouvman avanse avè nou. Yo te, yo te jis vle anprann. Yo pa vle fè anyen ansanm avè nou pou n te jwenn vrèman lapè, pou n te chache yon vrèman solisyon pou peyi a. Paske nou te gen yon leta ki pa gen yon maksibòm pou ta di kòmsi ki gen yon maksibòm dyalòg lakay li, ki ta la pou preche, ki pou preche lapè. Lè w gen yon leta ki la pou preche vyolans sèlman, sa y ap pwodui nan peyi a e li k ap toujou pwodui. Mwen m te toujou fè tout efò pa m, jounen jodi a m pa t gen zam. Fok mwen te genyenl se ayiti m pat genyenl jounen jodia nèg yo pa jwenn kote pou yo fè kapital politik yo nèg yo pa jwenn kote pou yo fè mas kòb yo nèg yo pa jwenn kote pou yo pa pyafe sou do pèp la yo te jis banm pozisyon m tout sa m fè m sou ki tèt mwen m goumen m pale m di men sa men sa nou ka fè mesye si nou pa fèl p anprann peyi ap vin pi mal pwòp nou menm pral viktim nan nan pwoblèm ensekirite sa. Si nou anprann nou pa degaje nou nou monte yon komisyon dezameman nou monte komisyon yon komisyon dezameman pou n wè si n ka avanse a peyi a nan kad dyalòg si n di tout sa nou pral fè nou pral fè l an gwo nèg lè sa a anprann se nou k pral peri lè sa a se nou tout ki pral pèdi lè n te di yo te koumanse ba l enpòtans yo te koumanse renmen l men gen yon lòt sektè k parèt. Li devye l. Lè l vin devye l, ensekirite, ensekirite a monte yon pwen. Li vin eklate yon pwen, se yon vòlkan. Depi lè l vin eklate se yon vòlkan, pa gen moun ki ka kenbe l ankò. Lè a tout n ap di, Leta enpwisan, Leta sesi, ki bo? Leta te janm fèb vre? Se pou di nou gen yon Leta k pa gen volonte. Nou gen yon Leta k pa vin fè peyi. Nou gen yon leta k pa vin viv pou moun, yo vin viv pou pwòp tèt yo. Se pran yo vin pran. Sa vle di ke anpwen yo pa bay vi moun regle anyen pou yo. Se sa k fè jounen jodi a nou tonbe nan sa n tonbe a la. Nou tèlman rive n tonbe ladan n de menm di menm prezidan ka viktim nan sa k ap fèt la. Prezidan viktim ladan l tou. Moutarde lòt moun viktim ladan l tou. Epi tou, ti nèg yo tou pa janm bon. M poko janm wè yon pwen nou tande moun kap pale yo pale an favè pèp m wè tout sa yap di lè map reflechi map panse m wè yo pale yon pwen pou pwòp enterè yo yo pa pale pou pèp men an tou le ka afè nap di m anprann pou m antre nan batay pèp la. Antoulèka pèp la yon sèl grenn bagay map di nou sin bezwen lòt peyi tande nou sin bezwen wè lòt peyi lòt peyi wè kriz nap sibi ayiti a la si nou kòmsi nou gon vrèman lidè kap batay pou nou vre fè yo fè yo ekri yon ta de pankad pou nou an anglè fè yo ekri yon ta de pankad pou nou an fransè. Koumanse mete yo kanpe sou barikad yo. Koumanse anprann leve yo byen wo. Anprann? Peyi Ayiti e pou nou l ye. Li pa pou pèsonn. Pou yo vin ede nou nan sa n ap soufri a la. Pou yo vin retire, pou yo vin retire nou anprann anba grif asasen kriminèl yo, Paske si yon nèg ka kanpe jounen jodi a pou l fè gwo son aksyon konsa pou l mete tout kòb sa son gaz pannan ou pran nou gen yon gouvènman ki pap kreye travay ki pap kreye ankenn aktivite pou ti jèn pou nèg vin mete yon gaz nan eta sa e tout popilasyon an ou pran ki ka jwenn yon ti ti asouti pou l al vann yon ti grenn bagay li pral achte l byen chè. Epi tou, pou moun al lekòl. Pou timoun ki pral lekòl yo. Kote paran pral jwenn kòb pou l peye abòdman moto pou yo? Kote paran pral jwenn kòb pou l fè bwat pou yo? Kounya la menm lè an sa a, nou foure peyi a lan yon grangou ki e tèlman di, apre sa, nèg ki di yo anprann, y ap goumen nan batay pèp la, y ap toujou ap byen manje, byen bwè, epi tou pèp la ap toujou lan mizè. Lè sa nou vin rann peyi a plis ensekirite a vin pi di, lè sa nou vin kreye plis bandi, lè sa nap vin jwenn zam nan 4 kwen peyi a. Lè sa zam ap tounen kiyè. Li gentan tounen kiyè deja. Zam nan gentan tounen kiyè deja. Lè sa nap konprann. Men antoulèka, kous ap mal pase. Nap devye pèp la sou travay li epi tou nou di nap goumen pou pèp si goumen pou pèp tou de ka la mtap kite nou mezanmi mpanse yon prann nou ta fon yon ti revizyon na pran san nou pou nou tande ti odyo a mvoye a sat vle konprann kap konprann men sat pa konprann konnen yo pral fè komantè pa yo nou konnen bagay la konsa. Gen pou, gen kont. Nou pa gen pwoblèm a sa. Tout moun ka pran anprann pozisyon pou yo di sa yo vle. Men nou menm, si nou t ap fè yon batay pou pèp, nou menm e pa konsa nou t ap fè l. Nèg a sa m pa nan bloke. Nèg a sa m pa fè teyat. Ok? E sa m te pase kite pou nou nan ti wodyo a. Ok?